Gwo zotobre sa, towo sa nou pral montre w nan foto a la, medam e mesye, zanmi fanatik, TV lakay Haïti pwen kòm yo, se kouzen Vitelòm. Ebyen kouzen vitelòm sa a ki te anndan lapolis la medam e mesye depi se sa kap pase anndan lapolis la vin jwenn ak lòt akolit vitelòm gen anndan dcpj depi se sa kap fèt operasyon kap monte vitelòm deja okouran ebyen jodi a la medam e mesye dcpj mete towo sa anba kòd Nan moman nap pale la a ebyen misye anba men dcpj, misye mare kou krab paske se li menm ki konn ap bay Vitelòm enfòmasyon, se li menm ki toujou ap di Vitelòm enben men kisa kap fèt, men ki operasyon k pral monte, men kisa lapolis la ap manniganse enben jodi a la a lapolis mete enben towo sa anba kòd, poukò nap pale la a Vitelòm misye gen pwoblèm, misye panike. Paske grenn nèg ki konn ap bal enfòmasyon an misye anba kòd mèdam e mesye enben se misyoni pradèl inosan se kouzen vitelòm dcpj nou bat bravo pou ou paske depi ou retire grenn sa anndan lapolis la vitelòm ap on ti jan pa konnen kisa kap pase menm sil gen lòt nèg avèl paske lèl te di w ke lapolis la li genyen tout enfòmasyon kidonk li anndan lapolis li anndan dcpj l anndan E palè nasyonal la, anndan primati l, tout kote, Vitelòm te gen rezon paske kouzen l anndan lapolis medam e mesye. Enben nou pral envite w gen detay, nou pral envite w tou gen plis enfòmasyon konsènan enben gwo balewouze sa a ke komisè a li menm li fè sou enben divès bandi ti makak nou gen videyo a men nou paka pataje l medam e mesye paske videyo a vyolan l chokant nou paka pataje l sou chanèl la pou evite lòbèy donk avèk youtube men pou sila yo ki ta vle Enben wè videyo sa, ou ka toujou kontakte nou sou Kenny Josias oubyen Josias Josias sou Facebook e n ap ka pataje l avè w sou Messenger yon fason pou w wè kòman ebyen komisè a li menm li fini avèk lavi bandi sa yo ki t al atake l lakay li malgre l pèdi 2 chyen men sa pa tou grav paske misye mòtèlman blese nèg yo nou pral envite w gen detay bòn ekout tout moun n ap tounen. Tout souf se souf flaman. Enben nou wè depi kèk tan operasyon Tornade la li kontinye ap fè pale de li andan peyi a, menm lè anpil moun sa yo te espere de operasyon Tornade la kòm kwa ta rantre nan chan bandi yo menm atake yo, menm lè poko wè l men operasyon Tornade la selon pòt pawòl lapolis la li kontinye ap bay rezilta menm lè nou menm bò kote pa n nou pa wè l. Ebyen nan yon bilan nou wè lapolis ki te drese, Jimmy nou kapab di sa, pòtpawòl pnh la Garry Desrosiers prezante yon bilan pasyèl operasyon polis te mennen atravè peyi a pandan 15 fevriye pou rive 9 fevriye. Bandi ki anpil bandi tonbe, gen 462 arestasyon Sispèk lan gen 11 zam afe e minisyon ki sezi, 12 kilo de marijuana e 5 kilo kokayin sezi, 10 machin konfiske e 4 ka vyòl resanse. Sa se bilan lapolis. Sa pou nou retni nan bilan lapolis la, gen 462 moun ki arete Fòs zam afe sezi plizyè minisyon ankò, sa vle di nou wè lapolis lan yo fè anpil arestasyon, men nan arestasyon sa yo tou nou konnen gen de arimaj, gen de moun ke apre yo pral kòmanse konsilte yo, yo pral konnen pa gen anyen yo te fè ki mal men pa rapò lè lapolis ap travay pafwa nou kapab toujou jwenn sa, gen de ti erè ki kapab glise men lapolis Li detèmine e nou ep de polisye pou yo pwoteje ak sèvi. Si n ap rete di min nan pwoteje ak sèvi kwe an di fè koukouwouy dèyè bandi, nèg ak zam e ki ap simen latwoublay andan peyi a, nou wè lapolis bò kote pa yo. Enben di min yo pran gwo kou la ki lè w ekri anpil moun pa ta panse sa, lapolis nan Léogâne Mete men, n mete men, e n kapab di, sou Misyoni Pradèl Inosan, frè chèf gang Vitelòm nan, Inosan, jwenn arestasyon l vandredi 10 mas la nan komin Leyogàn. Misyoni Pradèl se yon polisye CIMO ki abandone pòs li depi plizyè mwa, lapolis fouke l akoz li ta yon manm gang kraze baryè Sa di, lapolis mete lapat sou yon frè inosan Vitelòm e nou wè lapolis k ap fouke Vitelòm nan e nou wè sa vle di lapolis ki detèmine on ne peut plus pou wè kòman yo kapab mete lapat sou Vitelòm inosan, enben nou kapab di misyonipwadèl inosan, enben misye tande byen E pran kan Tèmidad mesye sak pral Sendomeng sak pral Bahamas e tout kote dan lè zantiy nou konn sa ebyen la sensèman se la se popilasyon an e nou wè ki te pran misye ki remèt li ak lapolis ebyen vwala yn fwa ke yo aretel sanbletil ke yo pat konn si se te frè Vitelòm deja ke mesye sa yo aktyèlman nou wè ke yap chèche Vitelòm men lesansyèl se yon gwo koulye pou lapolis men kanmenm nou menm pandan nou sou Vitelòm nan Pèsonèlman, mwen menm m pa ta renmen yo touye Vitelòm, pou m onèt avèk nou. M ta prefere ke yo bay Vitelòm a FBI, rezon, paske medam mesye nou wè ke Vitelòm se youn nan moun ki vle pale la. Se youn nan moun ki vle dezabiye Ariel Henry. M pa konn si nou la. Salomon an al sou ang sa pou moun yo konprann byen. Nou pa la pou n sipòte gang. Sa k mouri, zafè a yo, afè gade yo. Paske mesye sa yo nou konn konplis enplikasyon yo nan lanmò prezidan nou pa nou pa kè men son fason pou m di w vitelòm misye enpòtan anpil anpil anpil nan dosye lanmò prezidan epi vitelòm gen anpil bagay ke l kapab di e yo konn sa wi frè. Bon e Jimmy lè nou di nou pata swete vitelòm mouri kounya. Selon nou se nap sipòte yon di Vitelòm inosan, men pito pa rapò avèk revelasyon Vitelòm te fè e nou santi Vitelòm gen de bagay li ta vle di ki bagay li vle di e nou toujou ap poze kesyon poukisa Vitelòm bò kote pal li menm li pa fè yon voice mete la, yon audio mete la a nenpòt moman nou pa konnen Ki sa k kapab rive? Pa bliye Vitelòm te gen bò kote pa l, li te di Jimmy pa rapò avèk kesyon asasina prezidan Jovenel Moïse. Li di nèg yo fin itilize l avan asasina an, nèg yo mete l chita nan otèl El Rancho, apre asasina an li rankontre majorite moun ki minis nan pouvwa Ariel Henry a sou kesyon e dosye pa yo. Jodi a, Vitelòm vin parèt yon menas. Vitelòm vin parèt yon danje, menm jan avèk Guy Philippe nou sonje an 2004, ebyen ki fin batay pou lè peyi oksidanto yo, ebyen pa la swit sa l te bezwen yo, sa l te mande yo li pa jwenn li, e nou te pral wè sa k pral pase, e nou te wè yo te pral vin arete Guy Philippe, ranmèt dosye dwòg sou li, e ki pat gen anyen prèske pou l te wè avèk sa, men nou konnen, pa rapò avèk Guy Philippe li menm, li te an misyon. Jodi a, se menm reyalite a k ap rive Vitelòm nan, pa rapò ak al denonse ekip opouvwa, l al denonse le tou pwisan André Michel e dot ankò, alye, jodi a Vitelòm vin twouve l nan sitiyasyon difisil. Enben, youn Vitelòm, jodi a la, gen deba li kapab di sou 6 E Jiyè, lòske yo t ne dè polisye e poukò pa direktè lapolis la, yo te parèt nan zòn Balakali, katouch t ap tire tribò pa bò e san rete nan lannwit 6 rive 7 Jiyè 2021. Jodi a, èske Vitelòm pa parèt yon gwo menas? E Vitelòm li menm, pa bliye non, anlè kote l ye a, li gen anpil tè nan men l. Sèl ke l genyen yo, se pè lòske li lòske li menm avèk dè jij kowonpi yo fè dap piyanp sou tè moun yo, enben yo separe tè a avèk Vitelòm, e Vitelòm te kòmanse nan vann tè a fèmen tè o nivo de zòn ke li ap viv la. Jodi a Vitelòm parèt yon menas sitou pou pouvwa an plas la, Vitelòm parèt yon menas sitou pou ekip SDP a, e Vitelòm pral yon menas tou pou entènasyonal la pa rapò avèk denonsyasyon ke l te fè e kote li vin konnen e Vitelòm t ap endekse ansanm de aktè politik, poukwa pa nèg ki nan sektè prive a, nan kesyon asasina prezidan Jovenel Moïse. Enben nou wè gen yon operasyon k ap mennen la, de jou an jou chache Vitelòm, èske y ap pote l? E repotel avek an eminote dimi e anvi nou pa konnen ou ben eske vitelom si yo ta jwenn li eske se yon mò yap pote nou pa konnen men sèl sa nou swete yon nèg tankou vitelom lap itil anpil avek dosye ankèt sou asasina prezidan jovenel moïse la dim. Efektivman medam mesye efektivman epi se youn nan bagay nou toujou di mesye e bon kounya la se si e sèten vitelòm li menm li pa pral pale li pa pral kòmsi pase nou toujou ap mande pou li ta fè voice pou li ta fè video pou li ta lage li pa pral fèl kounya medam mesye paske pa bliye ke si yo aretel fòk li gon bagay nan menl poul kapab fè poul kapab bay an echanj Nou konnen mesye sa yo lè yo arete yo si yo ta ba yo ann di 50 an prizon, 20 an prizon ebyen lè konsa gen posiblite pou l negosye. M pa pale de Vitelòm espesyalman n ap pale de tout bandi sa yo an jeneral. Lè konsa misye gen dwa di a mwen m gen bagay ke m konnen pou m pale ebyen si w ta ban m 25 an w ap ban m 15 w ap ban m 20 ou konprann donk se souvan konsa se youn nan rezon Ki fè pafwa malerezman bandi sa yo konn pa vle pale men trè souvan li trè li trè negatif pou yo paske avan ke menm ke yo arete yo yo souvan mouri men brèf mesye degaje nou se nou k konnen men lesansyèl nou menm pa gen anyen kap fè n kanpe pou jistis e pou peyi dayiti e pou jistis pou prezidan Jovenel Moïse epi An nou avanse Salomon paske la e pandan nap pale de sa ou pale de Guy Philippe e gen posibilite nou pap pwomèt nou pap pwomèt nou pap pwomèt nou pap pwomèt gen posibilite pou nou ta pale avèk Guy Philippe ok gen posibilite kilè nou pa ka di w. Non pa ka di w, paske sensèman, depi nou pale de Guy Philippe, m konnen gen anpil nan nou ki swaf pou n ta wè Guy Philippe sòti, men, mwen di nou gen posibilite. Men kilè egzakteman, nou poko konnen, men nou pral eseye sa pou moun yo, Salomon, paske nou gen kèk ti kontak. Ok, ann avanse frè pa m. Bon, e si nou chita pou nou avanse, nou pa ka pase san nou pa wete chapo n devan van gason sa, an palan de Seid Xavier, responsab bim nan di. Hum. Lè yon nèg ki fè yon travay onfè konsa, lè yon nèg fè yon travay konsa nan sosyete, Nèg tananm yo ta fin fè yon premye emisyon ou dwe pale de li, ou pa ta fè yon dezyèm emisyon bon pandan tout weekend an nan ou ta dwe pale de Félix Xavier. Eske se yon ewo? Paske jodi a la pou sa bandi ap fè nan sosyete a, pou sa nèg a zam, des ouvriers politiques se konsa m rele yo, jodi a des ouvriers sektè prive Dèzouvriye entènasyonal la, nèg ak zam yo, e konsa m rele yo, jodi a pou wè on polisye a li menm sèl pou wè kòman ap elimine ansanm de jèn gason yo menm ki pa byen oryante, ki panse yo kapab fè nenpòt bagay. Men, youn nan bagay nan vizyon li, Seyi Xavier, nou wè Synapoha a ki mande avèk direktè lapolis la pou yo ranfòse sekirite Seyi Xavier. Mwen menm pwokipasyon pa m se pa bò kote polisye yo e ni bò kote ti mesye a sapat yo ki gen zam nan men yo, sa nou rele bandi yo, pwokipasyon pa m se bò kote wo kòmandman, wo eta majo a. Èske nou konnen petèt Nan 15 moun sa yo ke Syriza retire a, ou gen pou wè gen nèg ki nan wo kòmandman an la ki vrèman andèy, ki atriste paske yo te gen dwa gen moun yo ou pa janm konnen. Plan al atake Syed Xavier a, ou pa janm konn kote li sòti tou pa rapò pou yo te rive sou li. Mwen menm nan bagay m ap di Xavier pou l trè trè pridan pa rapò avèk ekip ki nan wo eta majò a e ki ki nan wo kòmandman an, paske nèg yo ta vesye e nèg yo ta fache pa rapò ke Xavier li menm bò kote pa l li arive elimine plizyè bandi. Jodi a, mwen menm nou mete yon gwo kout chapo devan e potorik gason sa. Men, gen yon lòt bagay tou Jimmy, sinifikasyon sa vle di kisa? Lè m tande moun ap di an la lapolis pa kapab on fòs entèvansyon nou bezwen wè hum apati de sa Pierre Xavier fè la li moutre w a klè si polisye yo yo gen materyèl nan men yo yo gen mwayen nan men yo Si on sèl nèg li ete di 15 jèn gason ak zam nan men yo, wap konprann si gen volonte ki manifeste, yo bay mesye yo materyèl, yo ba yo mwayen, ebyen gen nèg wap jwenn ki kapab fè sa se jan yo te a nan yon fraksyon segonn. Jodi a, sa fè nou kontinye ap lanse yon apèl bay dè polisye E pa e pa nèg ki nan eta majò kap fè kòb non, dè polisye konsyan pou yo menm, pou yo konprann nan kisa yo ye la. Jodi a, nou wè, si lapolis la gen mwayen nan men l, si lapolis la gen materyèl nan men l, enben sa w wè CNT a vin fè a, enben ou tap wè peyi a tap gen yon ti lapè ladan. Men malerezman, malerezman. A chak fwa polisye yo y ap plenyen pou kesyon materyèl, y ap plenyen pou kesyon ansanm de mwayen ke yo bezwen yo pa ka jwenn, enben sa vin afebli enstitisyon an, vin fè ke l pa ka bay randman ke l ta dwe bay la. Men, jounen jodi a la, èske si n ta gen yon 10, nou gen yon 20 seri Xavier anndan lapolis la, kòm nou te genyen 15 mil, selon Madam Lalim, nou redui a 10 mil? Omwen nan dimil lan, èske nou gon mil nèg tankou Seyid Zavye? Si n ta gen menm on desan a twasan nèg tankou Seyid Zavye, jodi a m pa wè, e mwen bezwen fòs entèvansyon nan peyi a. Si on nèg a li menm sèl, ou wè l kapab etenn vi kenz e e jenn gason a sapat dèzouvriye politik, dèzouvriye sektè briye wè l tiye bandi sa yo, jodi a, Mwen rete kwè, gen lòt polisye, yo menm yo te ka fè plis toujou, pa rapò avèk sa.